Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon nou sòm le dimanche 27 novembre 2022 deja trè bon dimanche e nap profite pou kapab diw trè bòn semèn egalman alò fòn di ke nou prale direktman nan fwontyè antre wanament e dabong. ki li menm an Repiblik Dominikèn. Fò n di ke gen yon inisyativ sitwayèn ki te pran, se te la semèn dènyè, kote ke nou te wè sitwayen ki ap pase chenn nan baryè ki separe 2 peyi yo, nan pòs fwontalye sila. E pi, anpil moun bat bravo la kontantman, il y a des gens qui ont posté, qui ont tweeté pour dire bravo, menm lè nou grangou, e byen nou kenbe dinyite nou. Men ekoute, pral gen yon sirpriz jeneral paske m ta kapab di gen yon bagay ki rive ki rann tout moun stipefe. Kisa ki rive? Gen de nouvèl video. Gen de nouvèl rankontr ki fèt. Eske m kapab di antre otorite nan zòn Wanament avèk otorite Dominikèn? Eske se la sosyete sivil avèk sosyete sivil Dominikèn nan? Pwoblèm ke mwen genyen se ke gen yon rankontr ki fèt. Rankont lan se ta majistra nan zòn sila, nan blòk Daabong nan, ki li menm vin, m ta kapab di padon, jwe yon wòl de lyezon, yon wòl entèmedyè. Eske nan kriz sa nou te bezwen yon moun ki pou jwe yon wòl entèmedyè, yon wòl medyatè? Bon sa te kab rive, paske si 2 pati an konfli, fòk te gen yon moun ki ta kapab deplase pou ede rezoud pwoblèm sila. Men ekoute! Si la Repiblik Dominikèn li pati prenant sa k ap pase a la, li pa kapab medyatè an menm tan. E, mete sou sa, nèg yo vin deplase la, yo vin pale avèk nou. Kòm mwen m pa pale espanyòl, nou pral gen chans pou n kapab tande nèg yo k ap pale. N a va konprann pou n di ke, a, misye genlè pa vin nan yon lojik pou rezoud pwoblèm non. Paske misye di pa gen kesyon pou otorite dominikèn yo fè bak. Bon, ok, sa se yon lòt pwovokasyon. Men, mwen m etone. Pwen santral emisyon m nan se ke mwen etone. Etone, paske m ta renmen yo ban m eksplikasyon, kòm m pa pale espanyòl, petèt ke gen bagay ki di, gen de pwomès ki fèt, mwen pa fin konprann. Tande byen, baryè fèmen, epi lè w gade, Men premyè ti Eske n ta kapab ba nou ti video sa non An nou gade video dabò rankont lan kote majistra sa mwen m pa fin renmen fason l pale non men m na va konprann ki rankontre avèk otorite yo alò pati sosyete sivil nan peyi a pa nan zòn wanamèt lan epi n ap vini avèk lòt video apre ou pral jwenn video kote ke nèg yo a defonse baryè lan. sino que el alcalde de Dajabón, los militares y el senador Sosa que está ahí, que es muy famoso para los haitianos, pero condición para empezamos un encuentro nosotros como de la sociedad civil es pedir excusa porque tú Malerezman se sa nap konstate kap pase sou fwontyè a. Nou menm nan sosyete sivil la, nou menm nan sosyete sivil la, nou pa gen pretansyon pou nou ranplase leta. Etan done ke nou konstate menm jan ak tout moun feblès otorite nou yo, nou te vin sou fwontyè a pou nou te fè yon sitting lendi a, pou n te voye solidarite nou, pou n te voye senpati nou bay konpatriyòt nou yo ke y ap vyole dwa yo an Repiblik Dominikèn, paske nou estime dwa yo vyole, yo pa respekte dwa yo. Se nan sans sa a ki fè nou menm nou te vin fè sitting nan. Apre sitting nan, majistra ki genyen Dahabonn nan, Santiago Livelon, li te estime ke nou pa gen dwa vin fè sitting pou n voye, Senpati nou bay konpatriyòt nou yo. Se nan sans sa a, li mache nan tout medya ki genyen an Repiblik Dominikèn pou l di nou pa yon pèp, nou pa gen peyi, se chantaj n ap fè, nou pa moun. Nan sans sa a, yo te ekri nou nan yon koulwa nòmal, nan yon koulwa diplomatik atravè konsila a ki an Repiblik Dominikèn nan pou yo te mande n yon chita e menm an tan de gè, Dwe gen rankont, dwe gen diskou, dwe gen dyalòg. E nan sans sa a nou menm nou te vin sou fwontyè a pou nou te vin rankontre yo, nou te di nou pa ta pral Sendomeng, nou pa ta pral Kodevi. Nou te vini, nou te di n ap rankontre yo nan yon espas net. Nan espas net kote nou te ye a, nou te di se yon prereki pou rankont lan te kòmanse. Nan sans sa a, nou kwè ke majistra a di li pap fè ekskiz, pa ka genyen rankont. Mèsi. Nèg yo ap goumen la. Yo ap fout kraze katna. Fè problem. Lè ti pèp sa move l pa jwe. Ti pèp sa move l pa jwe. Nèg yo kraze l. Mouvman fann nan men nèg yo. Mouvman fann nan men nèg yo. Mouvman fann nan men yo. Pwoblèm, pwoblèm, pwoblèm, baryè a ouvè. Baryè a ouvè. Nèg yo ouvè baryè a. Pa la fòs, nèg yo ouvè. Nèg yo ouvè pa la fòs. Nèg yo ouvè l pa la fòs. Baryè a ouvè. Se vre, li ouvè kounye a. Nèg yo ouvè l pa fòs. M pa vle ko fè kòmantè tout swit paske reouvèti zòn sila, pòs fontalye sila, Li kapab an favè Ayiti. Men ekoute sèl sa m konnen. Te gen machin ki sou fwontyè lan, manje te kòmanse ap gate ladan yo. Te gen pwoblèm. Eske pwoblèm nan li te ba bò kote Ayiti tou? Ann al swiv paske nou te gen de videyo ke nou te anrejistre nan zòn fwontyè lan. Notre Cameraman y était Tout machin sa yo e machandiz ki la depi dimanch, ki ta sipoze rantre an Ayiti. Nou tande sa komisè di gouvèneman an di. Lè nou tande komisè di gouvèneman an ap pale la, nou wè efektivman se avoka ne sosyete a. Sepandan, gen 3 pou 100 moun nan depatman Nòdès ki toujou kenbe dwòn sa a an otaj atravè enfliyans yo te genyen nan Leta a. Se yo menm ki genyen yon asosyasyon moun ki genyen machin anndan an wi se ayisyen yo ye men jodi a leta a dwe fonksyone yon lòt fason paske moun sa yo a nou te ba yo manda yo monte pòtoprens yo pa janm pale pou wanament yo pa janm pale pou peyi a se enterè pèsonèl yo yo tap defann nou vin la kèlkeswa desizyon ki pou pran se pou l pran ansanm ak pèp la o pwofi de pèp la. Mwen pere bay yon ti mo. M panse ke rankont lan jiska prezan. Sa tout bon vre, leta santral la kounye a gen siyal ki pou voye diplomasi ak atè. Nou menm pou n bay, pou n di popilasyon an pou gen trèv, fò n gade nou wè leta tou gen siyal l ap voye pou nome de moun ki ka reprezante nou nan pi wo nivo tou. Gen siyal li pou voye. Nou se sa n ap tann. Kote nou te vin chita la a? Ti visye. Tande byen, paske te gen yon rankont ki fèt ant majistra ak senatè Daabong lan, epi otorite bleng bleng pa bò isit yo. Paske, m gen enpresyon ke, nou menm nan peyi sa a, kòmsi otorite nou yo pa vo anyen. Yo pa itil anyen. Menm lè yon nèg li pran yon desizyon, l kanpe nan figi nou, li di men sa l ap fè, men sa l ap fè, nou menm nou pa gen okenn mezi nou kapab pran an retou. Pou n di, ben ekute, n ap eseye afebli yo tou. Non, tout sa k ap fèt se pou kapab afebli Ayiti. Se tris, paske gen yon lè k ap rive, fòk nou kapab leve tèt nou. Nou grangou se vre, men ekute, nou pa afame pou otan. Paske dèfwa ou konn grangou epi ou soti nan lari an, yon moun ofri ou, ou pa manje. E se pa paske ou grangou tou, pou yo ofri ou nenpòt bagay nan nenpòt kondisyon pou w pran l. Nou grangou, nou kapab